Menm jan Kristòf Kolon te debake ansanm avèk 3 bato, La Niña, La Panta e La Santa Maria, pou te dekouvri zile a, se konsa peyi Kanada anonse divès bato debake sou lanmè peyi Dayiti pou kapab sekirize fè patwouy kont pwason 5 segond yo ki anpeche popilasyon an sikile sou lanmè a san okenn kyetid. Medam, matmwazèl e mesye, desizyon sa Kanada pran voye divès bato nan peyi Dayiti, se apre gouvèneman an te mande ansanm avèk divès peyi, o nivo entènasyonal ak nan Karayib la pou ede peyi Dayiti puiske yo pa kapab arive mete sekirite. Men kesyon k ap poze pèp ayisyen, èske w konnen gouvèneman sila a depanse nan peryòd kanaval la 700 mil dola ameriken pou distribye bay gang yo yon fason pou yo kapab poze pou kanaval la ka pase san yon kout bal pa chante? Yo tap pale de 200 milyon goud ki dekese, frè e sè byeneme, sa se twòkèt la, chay la dèyè. E m pral eksplike ou kòman lajan sa depanse. Rale chèz ou. Bagay la konplike nan lakou Pòtoprens aktyèlman la. Moun Solino ap kouri kite lakay yo. E, frè e sè byeneme, lapolis bò kote pa l, nan Rue Lamarre, ebyen se kout bal k ap chante, gwo batay ant fòs legal yo ansanm avèk bandi ame. Nou pral pèmèt ou viv kòman sa ye. E m ap fè ou konnen atis Sexy, se avèk anpil tristès maten an la a nou jwenn nouvèl bandi tiye sitwayen sa a. Medam, matmwazèl e mesye, ki sa k pase? Nou kapab raple nou nan jou pase yo, ebyen divès jounalis sou rezo sosyal yo te bay enfòmasyon ki ta fè kwè ke atis la ta fè pati de baz 5 segond. Rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi Infopaw rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w fouco. Frè e sè byen eme, gade ti videyo sa a. Gen de machin. M deside fè yon tiraj. Ant de machin sa yo, di m kiyès ou ta renmen m fè tiraj la avan. Kite repons pa w la nan kòmantè la, sa ap ede nou fè chwa pi byen toujou. O wi! Frè e sè byen eme, Kristòf Kolon te debake nan peyi Dayiti ansanm avèk divès bato. e lè l te parèt, li te plante yon kwa sou teritwa a. Ebyen, depi yè, divès otorite nan peyi Kanada anonse, divès bato debake nan peyi Dayiti pou vin fè kisa? Pou vin sekirize, e non sèlman sa tou, pou vin pètibe gang yo. pou kapab kontwole plis toujou pou yo gen plis enfòmasyon sou sitiyasyon ensekirite peyi Dayiti ap konnen pandan dènye moman yo la. Raple ou nan jou pase yo, Kanada te nan syèl peyi a. Men jounen jodi a, li nan lanmè peyi a, l ap sekirize, l ap fè sikilasyon, pwiske nou konnen gang yo se sou lanmè a yo rete sèlman, yo ap kidnape moun, yo ap vyole pwason, yo ap kenbe pwason, yo ap fè fanmi pwas yo depanse anpil sòm lajan pou yo kapab libere yo. Anpil moun ap poze tèt yo kesyon pou di men kilè Kanada ap resi rive sou tè a pwiske se sou tè a k gen pwoblèm? Si nan labib li di okòmansman Bondye te kreye syèl la ak tè a, e lanmè yo, ebyen Kanada deside pase nan syèl la ak lanmè a anvan l pran tè a frè e sè byeneme. Men, medam, matmwazèl e mesye, Kanada ki t kapab debake ansanm avèk avyon pou kapab pètibe gang yo nan syèl peyi a e pètibe gang yo nan lanmè peyi a, Se gouvèneman an ki te mande èd puiske yo pa kapab. Men fò w kapab konprann tou, gouvèneman an depanse yon gwo sòm kòb nan jou pase yo jere baz gang yo frè e sè byeneme pou kanaval la kapab pase. Mwen pa konnen si w te fè remak sa a. Pandan peryòd kanaval la pa t vrèman genyen okout bal ki chante, nan katye popilè yo. E tou swit apre kanaval la medam matmwazèl e mesye batay pral pete nan lakou pòtoprens ou pral jwenn baz krache dife ansanm avèk bèlè ki pral toke kòn yo. E atravè divès videyo sou rezo sosyal yo ou kapab gade kòman moun solino ap ranmase pakèt yo yo ap kite lakay yo pwiske sitiyasyon an difisil timoun, ti bebe, jenn gason yo avè valiz yo avè sak sou tèt pèp ayisyen Yo pa konn ki kote yo prale men yo ap kite zòn kote yo te rete a puiske lavi yo an danje. E aktyèlman la a, jan w ap gade videyo a pèp ayisyen se nan Rue Lamarre lapolis li menm k ap kout bal ansanm avèk bandi yo. Donk aktyèlman sitiyasyon an konplike nan lakou Pòtoprens. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl, pase sa poko man anyen. Nan jou pase yo pèp ayisyen anpil moun tap plenyen, yo di kèt men kòman gouvènman fè depanse lajan pou gen kanaval nan sitiyasyon konsa, moun ap mouri tout lasent jounen, pa gen sekirite epi se kanaval nou wè pou nal fè. E sa ki grav nan listwa se ke yon mwa avan kanaval la, divès rezidan nan lopital jeneral te deja pran lari ap manifeste, mande leta a pi bon kondisyon pou yo travay, mande materyèl e non sèlman sa tou pou yo kapab ogmante salè yo. Ou te kapab di, kòm etandone moun ki nan tèt peyi a son kretyen, e majorite dirijan yo se kretyen jan ke Litz Quitel te di l, li t ap priye Bondye pou yon gwoup kretyen pran tèt peyi a medam matmwazèl e mesye. Non sèlman l se yon kretyen e li se yon doktè ou te kapab di ebyen sitwayen sila te kapab plis enterese ansanm avèk sante popilasyon an pwiske pandan ke li tap egzèse fonksyon l antanke medsen, gon seri de moun ki konn vin kote l, moun sa yo pa vrèman gen lajan, donk imedyatman l rive nan tèt peyi a, lap travay pou l wè kòman l te kapab amelyore kondisyon an, enben bagay la vin pi mal pèp ayisyen. E minis sante a li menm li pa gen tan pou l pran sante nan peyi dayiti, nan peyi dayiti l mouri, se nan lòt peyi pral resisite l pou yo ba li ti kal sante. Donk pèp ayisyen, sante popilasyon an, sa pa gade gouvèneman. Men, sa anpil moun ap plenyen, e anpil moun ap konprann, gon seri de atis, gon seri de politisyen, moun ki enfliyan, on seri de moun ki fè pati de sosyete sivil la, son pakèt bann abolotcho yo ye, puiske nan jou pase yo, fason yo te konn ap tire wòch sou Jovenel Moïse, fason yo te konn kanpe pou di kanaval pap fèt, E dèfwa pèp ayisyen menm animatè show kiltirèl kanpe yo di w non kanaval pap fèt tandiske ou te kapab wè moun sa yo te plis kolabore pou kanaval fèt puiske yo menm emisyon yo baze sou lakilti. Ay kilti pa gen pou wè ansanm avèk dosye politik monte desann. la kilti ret la kilti fè w kontinye vann kilti w tout otan ke ou ap viv tout otan ke ou egziste e non sèlman sa tou fò w pa sispann pwouve lòt nasyon ki sa ou ye e ki sa k fè w fyè men nan peyi dayiti se diferan menm animatè emisyon kiltirèl te kanpe kont jovenel moïse e frè e sè byeneme m ap raple m gon animatè lè ke yo te mete dife nan stang yo channmas li te bat bravo lakontantman. Men jounen jodi a, a mon grand etonnement, ebyen animatè sa pa genyen menm diskou a puiske nou wè bagay yo vin pi difisil epi nou wè tout moun yo chanje faz. Se pou montre w kòman sistèm nan pwisan, kòman l jere tout bagay, pa t gen dosye lakilti ki t ap jere vre men se bòs la k pa t peye paske enterè bòs te menase. E medam matmwazèl se mesye gon seri de atis nan jou pase yo ki te mete cha deyò pil moun abiye an blan manifestasyon atis pral sipòte atis nan manifestasyon pa sipòte oubyen pa al denonse sa kap fèt mal nan peyi a pa al di non a la kòripsyon men atis pral sipòte atis nan manifestasyon tu konpran nan ki nivo moun yo kolabore. Ebyen, jounen jodi a bagay la vin pi difisil, men ou wè atis sila ki tap di w no kanaval nan jou pase yo, nan tèt cha lap bay plezi. Ebyen, nou tout konnen ke gouvèneman an te dekese yon total de 200 milyon goud a travè ministè kilti ki pral pase epi pral distribye nan meri yo pèp ayisyen. E lè lajan sa te dekese gen 3 meri ki jwenn plis lajan. Yo te anonse kanaval ap fèt nan nò peyi a, donk Okap jwenn yon bon ti kou nan tchotcho sa, epi ou pral jwenn Jakmèl ki jwenn yon bon ti kou nan tchotcho sa puiske ou konnen Jakmèl, Movetan kou Bontan yo menm yo toujou kenbe aktivite kiltirèl yo. E Pòtoprens li menm pral jwenn yon bèl ti bagay tou. E gen yon seri de komin ki pa menm jwenn 1 milyon de goud, se 500 mil goud yo jwenn, genyen ki fè kòlèk voye lajan tounen, konsa tou genyen ki joure gouvènman an, men yo kenbe ti lajan, yo separe l antre yo. Ou te jwenn tout sa. Men, medam, matmwazèl e mesye, gon seri de gwoup ou te wè nan lari, oubyen jan m te kapab di l, gon seri de atis ki te nan tèt cha ki t ap pèfòme, gon seri de djaz, e pa sèlman nan Pòtoprens, men nan divès vil pwovens, se pa nan 200 milyon goud sa yo touche. Non, non, non, monchè! Yo pa touche nan lajan sa. Ebyen, Primati li menm ofisyezman dekese 700 mil dola selon enfòmasyon nou gen. Donk, 200 milyon goud la te ofisyèl, men 700 mil dola ameriken an, li te ofisye, pèp ayisyen. Lajan sa a, Se la, se li yo itilize pou peye divès atis de non. E non sèlman sa tou, pou jere divès baz gang pou yo kapab kalme yo, pou kanaval la kapab pase swa. Èske ou konprann bagay la pèp ayisyen? Tandiske, rezidan lopital jeneral ap bloke lari, yo ap mande pou ke yo ogmante salè yo puiske 401 goud mezanmi pa ka fè anyen pou yo puiske plat diri ap vann 400 goud. Fò yo manje, fò yo bwè, fò yo lave, fòk yo fè ekonomi. Si yo malad tou fò yo al lopital etc. Yo ap mande materyèl pou yo travay. Yo ap montre nan ki eta moun ap kouche andedan lopital jeneral. Sa pa gade gouvèneman. Men lajan dekese pou kapab jere gang yo pèp ayisyen. E ou k te kapab wè ati atravè divès ti videyo ki t ap fè tou rezo sosyal yo kòman gang te sou tèt cha, kòman nèg yo t ap byen pase nan baz gade non bèl bagay nèt ki t ap jere. E, medam, matmwazèl e mesye, nan samdi swa avan, gen yon pli bal ki fèt nan divès katye popilè kote ki gen baz gang yo. Anpil moun ap poze tèt yo kesyon men sa k pase, tout moun dòmi sou vant. Yo di, a, siman demen maten ou pral jwenn bilan, ou pral tande gen tan moun ki mouri tèl kote, tan moun ki mouri tèl kote. Men non, se pa t sa, men se lajan ke gouvèneman an dekese ki rive nan baz gang yo. Donk nou pa gen kapasite pou ke nou elimine gang yo pou nou mete sekirite nan peyi a, men fòk yo jwenn lajan pou yo kapab jere gang yo pandan gang yo menm y ap jere tèt yo, yo menm y ap jere tèt yo tou. Epi popilasyon an li menm, l ap fè yon ti dans epi kou l ap sot danse epi yo glap yo mete men sou li pèp ayisyen. Donk frè e sè byeneme, aprè enfòmasyon sa fin tonbe, gen anpil moun k ap poze tèt yo kesyon, men poukisa se mòd chèf sa yo nou genyen? Gen anpil moun ki di sa Jovenel pa t ka fè a, Ariel Henry fè l. Èske w konprann? Sa Jovenel Moïse pa t ka fè a, Ariel Henry fè l. Jovenel Moïse pa t ka bay gang yo kòb pou fè yo poze. Pa t ka jere politisyen yo pou fè yo poze. Men, èske Leta a se yon Leta a jere oubyen se yon Leta pou ke nou travay ansanm pou byennèt peyi a? E medam matmwazèl e mesye, gon seri de atis jounen jodi a ou pa wè ki nan manifestasyon, se paske yo gen ti chèk yo yo ap touche. Men pandan yo gen chèk yo yo ap touche, yo ap plenyen kont ensekirite, yo ap plenyen kont lavi chè. E frè m ak sè m yo, kwè m si nou vle, si Jovenel Moïse te nan finanse gang, te nan bay gang lajan, jan gouvèneman sa sot depanse 700 mil dola, pou kapab jere gang ansanm avèk divès atis pou kanaval kapab pase byen. Jovenel Moïse te ka pa mouri 7 jiyè 2021. Konsa tou yo te kapab pa menm tann 7 jiyè pou yo asasine l. Ou konn poukisa m di w sa? paske ou kapab wè nan peyi a depi se nèg ki patisipe nan finanse gang ebyen moun sa yo toujou la paske yo pa tèlman tcheke pou yo, yo deja konnen yo gen grenn zanno yo ka wè òfèv yo ap fè yo mache ansanm avèk dosye sa. Konsa tou yo te kapab asasine Jovenel avan sa paske yo wè misye a mete koze yo nan lari. Donk Moun ki di w prezidan an pa sèvi a, paske kòman w te ka konprann gon seri de lajan kap dekese. Pou prezidan kanpe l koupe plis pase 23 mil chèk mò. 23 mil chèk mò sa yo pèp ayisyen, genyen se pou senatè, genyen se pou depite, genyen se pou minis, genyen se pou ansyen minis, genyen se pou direktè jeneral, genyen se pou majistra, genyen se pou ansyen prezidan. pou site sa yo sèlman, e gon pakèt moun kap touche nan peyi a ki pa menm nan peyi a kap viv aletranje. Men tout moun sa yo, yo chita sou rozèt yo, yo ap tann Ayiti chanje men pa manyen ti chèk zonbi yo a silvouplè. Lè yo, lè nèg yo di w Jovenel Moïse pat sèvi a kòman li pat jere baz gang yo. Lè nèg la diw Jovenel pa sèvi a, sa vle di pandan ou nan pouvwa se kitel, kite lòt la vòlè janl vle, fèmen je w sou kòripsyon an, kite lòt la fè sal vle. Epi menm lòt la ankò yap ede w plenyen. Se kòmsi lougawou kap manje pitit ou a chita bò kote w epi lap ede w plenyen ankò. Jovenel Moïse di bagay la paka rete konsa, se travay poun travay mesye. Lajan an soti nan kès leta ebyen fòm jwenn eksplikasyon de li. E ou kapab konprann pèp ayisyen, prezidan rive nan yon kafou l tèlman pa fè nèg yo konfyans. Imajine w yon wout ap fèt nan yon komin, ou te kapab di se majistra a ki ta sipoze kanpe inè, dezè, twazè dimaten pou l ap siveye, w ap gade prezidan mesye, je l soti tankou je krapo chwal pile anba lapli pou l rete la, l ap siveye pou wout la kapab fèt. Men se kwa listwa a? Epi lè otorite a pase l wè prezidan an fè aksyon sa, li di nè boule, ala nèg di, li tankou bout fè, li pap jere moun, sa vle di pou w pap travay epi gon moun kap lonje lajan ba ou. Ou a zam ou kanpe nan mwen epi prezidan voye lajan ba ou pou poze w. Men si prezidan rantre nan lojik voye lajan ba ou pou kapab poze, pou peyi a kapab fonksyone, ebyen prezidan son gang tou. Prezidan ap finanse w, y ap rann ou pi pwisan de jou an jou. E frè e sè byeneme, pou montre ke nèg yo se yo menm ki mèt gang yo e se yo menm k ap jere gang yo, divès senatè ki fè pati de gouvèneman an, divès minis, politisyen ki fè pati de gouvènman aktyèl la, yo te di gang yo rejwenn nou pou n batay kont prezidan an. Atò, si prezidan an te nan finanse gang, ou panse yo t ap di yon bagay konsa? Jamè! Jamè yo pa tap dil. E ou kapab wè, Vitelòm inosan pa janm sispann di ou ke li te rankontre ansanm avèk premye minis lan. Se nèg sdp yo ki fèl konnen John Joël Joseph aktyèlman la a ki nan prizon nan peyi Lèzetazini pou enplikasyonl nan touye prezidan an. Eske ou kapab konprann bagay yo? nan peyi dayiti gon seri de nèg ki t ansanm avè w ki pral vire kite w nan wout se lè ke gon pwojè gon bagay ki pou fèt nan peyi a nèg la gentan gade nou ap netwaye ne gòj li li gentan ap grate gòj li paske li wè nan kontra sa l pral fè 40 milyon a l gentan chèche kontak li wè kòman l pral rache kòb la depanlè sou leta ayisyen sou peyi a ankò wi lidè vòlè a. Pwòp peyi l wi. Epi lè ke prezidan li menm li di mesye en en bagay la pa ka fèt konsa, bil la twò wo pou nou pase peyi a pa vrèman gen lajan, gon fason pou nou fè bagay la pou grès kochon an kapab kwit kochon an. Epi lè prezidan an chache yon lòt konpayi ki pi ba, ki pi avantaje, ki kapab bay pi bon sèvis pafwa, Ebyen lè konsa kisa ki pral pase, moun sa ki te bò kote prezidan, li pral rale kòl, li lage kòl nan opozisyon poul wè kòman l te kapab bloke, bloke, bloke, bloke pou pwojè sak te gen pou fèt la pa fèt, epi li menm nan moman tranzisyon an poul retounen ansanm avèk menm pwojè rache pwèl la pèp ayisyen poul kapab fè kantite lajan an. Eske w konprann dosye yo? Eske w wè bagay yo? Donk, medam, matmwazèlz e mesye, se pa pou san rezon gon seri de moun nan jou pase yo ki t ap denonse lakòripsyon, ki t ap denonse Jovenel Moïse, ki t ap di w Jovenel Moïse mantè, s on ti vakabon, n ap vilbwen Giyòm Sam, n ap trennen kadav li nan lari, jounen jodi a ou kapab wè sitiyasyon an vin pi konplike, men w pa tande moun sa yo ankò. Paske sa k pase, Ariel Henry p ap regle anyen, men l ba yo kote pou yo tete manmèl la, li ba yo kote pou yo vole. Yo genyen ministè. Yo genyen pòs direktè jeneral. Yo genyen kote pou yo foure men pran lajan san gade dèyè, san kontwòl. Se sa politisyen yo bezwen. Jounen jodi a gen anpil nèg ki gentan milyonè. E kwè m si nou vle pèp ayisyen, jamè O gran jamè, menm se nan 10, 15, 20, 30, 40 lane, ou pa gen dwa janm wè yo nan lari a ankò, di yo ap manifeste bò kote pèp. Kounye a la yo pral konseye nouvo ti militan kapòt yo te kreye lage nan lari a. Gen anpil nèg nan politik se konsa yo arive milyonè, epi kou w tande lentènasyonal frape yo nan finanse gang, epi yo kòmanse ranje vès yo pou yo ap di w m fè 40 an, m fè 50, m fè 50 an pou m ap. pou m te konstwi sa m ye a, donk yon bon maten lentènasyonal pa ka ap sal repitasyon m. Mwen ou bliye ou te kolabore a gang pou te touye yon prezidan pou ke ou te monte sou pouvwa pou w ta al vòlè. Donk jounen jodi a gon seri de moun ou pa tande yo ap denonse, se pa paske sitiyasyon an amelyore, se pa paske bagay yo bon, se pa paske gouvèneman ap regle yon bagay serye. Men se paske yo ba yo kote nan divès ministè yo genyen chèk zonbi yo ap ranmase lajan pasi pala. Donk lòt la pat ba yo posiblite sa li te vle se travay pou nou travay pou ke ou touche lajan ebyen moun sa li menm li pa ka rete paske moun sa anpeche m rich moun sa ap detui m moun sa pa vle wè antreprenè. Gon seri de jounalis nan jou pase yo ki tap di w Jovenel Moïse fè tout antreprenè yo kouri kite peyi a al an Repiblik Dominikèn, jounen jodi a kote antreprenè sa yo? Eske yo ap byen pase nan peyi Dayiti? Ou pa tande jounalis yo ankò, ou pa tande yo ap kalkile pou pa jou to ensekirite a kap monte, yo pa kalkile to enflasyon ankò, jounen jodi a pèp ayisyen dola pap koupe gagann pèp ayisyen, jounen jodi a pèp ayisyen nou ka manje alèz. Paske moun sa yo ki te konn ap denonse ou pa tande yo paske jounen jodi a chèk zonbi yo ki te koupe yo rejwenn yo tout moun ap viv, tout moun ap byen pase, klan byen monte epi vòl ap fèt epi sa w tande a rès peyi a li menm lap pouri. Eske w ka konprann? Yo gen kapasite pou kapab finanse gang yo pou fè yo poze nan la repiblik, pou yo pa tire yon kout bal, men kou pou popilasyon an li menm li benefisye yon ti kal bagay nan peyi dayiti, pou l benefisye yon ti kal gato, pou l viv nan bèchon jwa ya, se pa sèlman nan mouri èbo pou l rete, kou pou l jwenn ti kal sekirite pou l kapab evakye ansanm avèk aktivite l, yo pa kapab ba li l. Yo p ap ba li l. Yo pap ba li l, men kou yo menm yo bezwen vòlè byen pase, yo gon fason yo jere gang yo, pou di yo poze kalme. Men lè popilasyon an li menm, li bezwen soti pou l al travay, pou l kapab jwenn pen kotidyen pou l bay fanmi l, ou pa gen dwa sa, yo lage gang yo nan deyò w. Epi pandan yo ap jere gang yo pa anba, de lajan, gwo sòm lajan ap dekese pou jere yo, pou fè yo poze pitit gason m, pase men nan tèt yo. epi yo pran pòz yo ap mande entèvansyon militè pou ou pou kapab wi viv an pè pase gang yo ap baw pwoblèm tandiske yo ap finanse gang yo e yo ap mande entèvansyon militè nan ka sa eksplikem eske se lentènasyonal ki pi mechan pase dirijan nou yo lè lentènasyonal pran 50 an anvanl voye militè yo oubyen dirijan nou yo kap finanse gang an menm tan yo ap mande entèvansyon militè tou. E si nou te gen nen nan figi nou antanke nasyon, kòman w te ka konprann divès minis nan gouvèneman Ariel la siyen yon rezolisyon mande pou militè debake sou teritwa papa nasyon an, mande m ki kote nan konstitisyon an sa ekri? E tandiske peyi Kanada ak Lèzetazini pral pran sanksyon kont yo, yo nan finanse gang, yo nan kidnapin, yo nan blanchi lajan, yo nan dwòg, etsetera. Menm moun kap siyen mande entèvansyon pou touye gang yo, li menm ankò li nan finanse gang yo. Donk tout moun sa yo, yo pat sipoze nan tèt peyi a toujou ap dirije si n te gen nen nan figi nou. Se sak fè nan jou pase yo, lè prezidan Bukele te di, li prè pou l pote sipò l ansanm avèk peyi Dayiti, m di atansyon prezidan, bagay la pa ka fèt konsa. Ou menm ou panse dirijan nan peyi Dayiti yo yo onèt? Non yo pa onèt. E yo menm ki sèvi entèmedyè ant oligak kowonpi yo e gang yo. Lè pou yo jere gang yo yo jere yo. E gang yo son zouti enpòtan pou yo. Pase san yo yo pap ka kandida, san yo yo pap ka genyen eleksyon, san yo yo pap ka chèf. E medam matmwazèl e mesye ou kapab wè plis pase 7 mwa. Prezidan sila a dekrete la pèmanans. Gon w gang ki gen plis pase 70 mil manm li di fòk ke mwen fin ansanm avèk gang sa, fòk popilasyon an viv nan lapè. Li konstwi yon mega prizon, li mare gason, gason tonbe, li mete lapolis ansanm avèk lame sou de pye militè yo, li di yo gade lave peyi a, mare gason mete yon kote. E li pa sèlman rezoud pwoblèm ensekirite a an aval men l rezoud li an amon tou. Piske gwo dirijan, gwo oligak, gwo antreprenè ki nan gang li mare yo tou pèp ayisyen. Men nan peyi Dayiti, menm oligak k ap finanse gang nan, menm politisyen k ap finanse gang nan se li k ap mande entèvansyon militè. Donk la a, poze tèt ou kesyon, èske nèg yo gen yon volonte vrèman pou yo rezoud pwoblèm ensekirite a? Èske yo gen volonte vrèman pou ou menm ou gen chans viv de twa jou nan bèchon jwayè a, ou pa sèlman rete nan mourir est bon? Donk, kounye a la a, frè e sè byeneme, m te menm poze tèt mwen kesyon, èske gouvèneman Ariel la ap reponn peyi Salvadò? Non, jamè yo pa pral reponn peyi sila a. Bon, gen tou nan manch. Bèt a ke pa janbe dife. Ou pral reponn Salvador ap di wi ou bezwen èd li puiske gang yo ap tchwe nou vre ki kote ki bò. Ki kote ou pral pase pou reponn li an. Bon wap finanse gang yo. Sou kiyès ou pral kòmanse tire kout bal. Pale avèm non. Ki kote ou pral kòmanse fè operasyon. A la traka pou lave kay tè. Yo pap janm reponn prezidan sila paske yo wè li menm li onèt lap fon travay ki serye. E, avanse l ap avanse pèp ayisyen genyen divès òganizasyon dwa moun o nivo entènasyonal k ap takle l. Li di men si lè sitwayen yo ap mouri m pa tande òganizasyon sa yo. Men kou mwen kòmanse chase gang mare yo mete yon kote, mwen wè yon pakèt òganizasyon gen moun ki pou pale pou yo. Eske òganizasyon sa yo, yo vle pou peyi a rete nan enstabilite? Yo vle pou gang yo toujou ap fè la pou gang yo toujou gen kontwòl zòn yo se yo menm ki kòmande se yo menm kap pase lòd se yo menm kap fè tout bagay tandiske gouvèneman nan ti soulye li pa ka regle anyen èske se sa yo vle men ou kapab wè la an jamayik mèdam matmwazèl zemèsye ensekirite gang tout kote. E caricom paka rezoud pwoblèm e gang nan peyi Jamayik. E ou kapab wè premye minis Jamayik la nan yon delegasyon caricom debake nan peyi Dayiti rankontre ansanm avèk divès delegasyon pou fè kisa pou kapab evalye sitiyasyon ensekirite nan peyi a pou konnen kòman caricom pral ede peyi Dayiti soti nan kriz sa a. Men, si nan peyi sila a, gang ap bay pwoblèm, caricom poko ka rezoud li, èske yo kapab rezoud li nan peyi Dayiti? Si premye minis sila nan peyi pa l gen pwoblèm, èske kounye a la, l ap vin ede rezoud peyi, rezoud pwoblèm peyi Dayiti? Èske sitwayen ayisyen yo pi enpòtan nan je l ke sitwayen jamayiken yo? Fò w poze tèt ou grenn kesyon sa a. E medan matmwazèl e mesye ou kapab wè ke nèg yo se nan betiz yo ap pase nou. Prezidan Bukele ki di w li prè pou l ede a yo pap janm tcheke pou li. Majò lame a ki te di men kisa nou bezwen disi de twa semèn nap mete sekirite nap fini avèk sa yo pa bezwen tande jan de diskou sa yo. Yo pa bezwen moun kap fè mòd de refleksyon sa yo. Yo pa bezwen moun kap solisyone pwoblèm yo. Genyen komisè Muscadin ki di w banm 500 polisye gade non nan de twa semèn m fi nan de twa semèn gade non matisan m bay li blanch yo pa bezwen moun konsa yo pap janm tcheke pou moun konsa menm eseye yo pap eseye rapwoche pou di ebyen banm wè plan nou pou n wè kisa nou ka fè pou popilasyon an kapab rale souf paske jan ti pwovèb kreyòl la di l baton ki nan men w ebyen savèl ou pare kou Avan menm ou ret tann kouto vwazen oubyen yon lòt baton nan men vwazen an, ebyen sa w gen nan men w nan, kòmanse prepare kou w ansanm avè l annatandan w ap avanse. Men, ou wè yo pa menm tcheke pou moun ki di yo kapab, ban mwen resouzimèn, ban mwen materyèl m ap fè tèl bagay, yo pa menm tcheke pou sa men yo plis pran tan yo ofisyezman pou yo ap jere gang yo anba tab pandan piblikman yo ap mande entèvansyon militè. Pèp Ayisyen èske w konprann bagay yo? Bon, gade videyo sa a, gade ki sa k te gen nan lakou Pòtoprens jounen jodi a. Sosoti, èske w kapab di nou e se riyèl Maya w soti oubyen e zòn riyèl Anglad? Paske depi yè swa m remake e popilasyon an te ozabwa kote yo t ap pote, pote e boure nan Solino. Ou menm kòman w te resevwa sa? Bon, depi nou wè tout moun ap, nou tout ap kouri, nou dòmi nan lari. nan lari bon maten an nou vin tou nan pye nou toujou wè bagay yo menm jan konsa toujou. Wi anfèt e ou wap kite kay lan definitivman? Bon m pa gen kote. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. Bagay yo konplike. Humm. Medam matmwazèl e mesye se moman pou n fè yon kout pye nan komin Gantye lokalite Fonparizyen. Map diw byenvini nan ensolit nou pou jounen jodi a. Bay non dos pep ayisyen eh. M sezi wè fason moun fonparizyen danse bon poum byen di ketezyo ann gad ansanm. Ki istwa sa bondye papa. Pase anba nap kontre anwo anba men. Lalina solèy sa w pito yo t anvi fè? Nan nou pap manjem non moun laplèn nou pap manjem manjem. Ou pap manje m? Wap manje. Bondye beni nou moun Fonparizyen. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse ou, se avèk anpil tristès maten an la a, ebyen nouvèl sa a gaye sou rezo sosyal yo, genyen Ralph Théodore anpil moun konnen sou non Sexy Artiste mouri vandredi 3 mas la nan zòn Avni Pouplar, blòk Nazon. Selon enfòmasyon ki rive jwenn nou, se tire yo tire l. Toutfwa, poko genyen twòp detay sou moun ki touye atis la. Kote l mou e fè konnen se kote l ta ap viv la se la l ta mouri. Depi 3 jou gen yon gè ki deklannche ant gwoup ame nan nivo Bèlè, Ba Dèlma lakòz anpil moun sou Fò Nasyonal, Solino, Nazon ansanm avèk kèk lòt zòn ki anviwonnen yo kite lakay yo akoz anpil tire. N ap raple w, Latis Sexy te akize par jounalis Theriel Thelus kòm kwa li ta fè pati de baz 5 segond nan Vilaj de Dye. Yon enfòmasyon konsène a te demanti e pibliye yon tèks nan jounal Le Nouvelliste sou dosye sa a. Depi lè sa okenn moun pa t janm gen nouvèl komedyen an e konnen ki sa l t ap regle. Jiskaske nouvèl lanmò l fè sifas jounen jodi vandredi 3 mas 2023 a sou rezo sosyal yo. Donk medam matmwazèl e mesye peyi sila moun pa mal pou disparèt ladan. Medam matmwazèl e mesye map diw byen vini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete tandem byen son moun ou se chèf ou pa janm fè deklarasyon patrimwan ou pa posedan en sou vòlò e map fè ou konnen jounen jodia ULCC remèt 9 rapò ankèt bay lajistis ladan ou jwenn dosye romèl bèl dosye manman Youri, manmi Cam, e pou jwenn fo deklarasyon patrimwàn Rony Celestin, dosye meri Petyonvil, APN, No. E dosye a pa fini la, dosye koripsyon flagrant tou. ULCC transfere nan pakè nan divès jiridiksyon nan peyi a tou non 7 senatè ki pat fè deklarasyon patrimwàn. Ki entansyon? Pase tout tan ou pa janm fè deklarasyon. Swa ou pa t posede anyen, lè ou rive nan mache a, ebyen ou tonbe rale kòb moun, ou tonbe chire pòch moun, ou vin bay kou, ou vin ranmase. Ou te debake nan mache a, ou pa t posede anyen, ou vin avèk de randan w, a de po dèryè w nan mache a. Lè ou rive, ou ap bay moun de dwèt, ou ap vòlò afè moun. m te kapab di Rivo Rivo te ka pran ponya ou byen ou eskonte non e pa sa k fèt nan palman ayisyen an se bous yo vòlè se kès la yo leve pèp ayisyen non 7 senatè sa yo se Naròm Marcelus gen Dieudonne Luma gen Hervé Foucand gen Jean Marie Salomon Jacques Sauveur Jean Wilfrid Gelin e Willo Joseph ou kapab wè pami divès non sa yo ULCC site nan divès rapò Donk, Lèzetazini ansanm avèk Kanada nan jou pase yo sanksyone moun sa yo paske yo ta ap finanse gang nan peyi Dayiti. Moun sa yo chak soti yon nòt sou kote pou yo di non mwen menm m pa nan bagay konsa, m se moun onèt, m travay di pou m fè sa pou m ye, pou m sa ke m vin ye jounen jodi a. Tout fè sakrifis pèp ayisyen. Yo pa janm nan sa k pa bon nan peyi a. Yo tout onèt, yo kredib, ti konpran? Men sa pa anpeche nan tout dosye kòripsyon non yo ap site nan peyi a, nan tout dosye moun k ap vòlè non yo toujou soti ladan. Men yo pa nan finanse gang, yo se ti jezi nan po krab. Alon peyi sa papa. Medam, matmwazèl e mesye byenvini nan Ayiti peyi spesyal, donk Ayiti trè spesyal. Donk gon moun ki envite m nan maryaj kabarè. Men avan mal nan maryaj la gon zanmim ki rele ki rete kabarè m dil kòman maryaj konn òganize pou m konnen kòman sa ye paske m pa al nan maryaj moun san enfòme epi frè se sè byen eme l voye video sa pou mwen lè wap gade moun kabarè pèp ayisyen anvan yo fè ti bo a pastè a fè yo danse fè ti ploge legliz la an nou swiv ansanm. Ala traka wi pou lave kay tè nan peyi sa. Bon, nou konprann lè m di nou Ayiti, dictature c'est la pelle des Antilles. Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete ki vivra vèra. Kimora Kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun non pa m se Fouco e n ap kwaze nan yon lòt videyo. Orevwar a la pwochèn bizou bizou one love.